Bloke fontyè, sa pot ko janm anyen. Se dènye aksyon sa a moun Wanament poze, m pa kache di w, li tranble tout anndan m. Waww tout sanm tresayi m di waww pèp ayisyen kòmanse konprann moun wanamint kòmanse konprann e revolisyon mantal la pa trò lwen lap fèt kanmèm e klatman sosyal la ap fèt kanmèm nan peyi dayiti frèzesè byeneme aksyon sa fè vwazen rete men nan bouch. E anpil aktyèlman an, yo ap poze tèt yo kesyon kèt, sanble desizyon prezidan Abinader te pran, li pa t konprann. Li pa t ko santi sa l t ap fè a, li pa t ko konnen kòman Ayisyen ta pral reyaji. Paske si l te konnen se aksyon sa a moun Wanament ta pral poze franchman, li pa t ap oze fè yon bagay konsa. Pèp Ayisyen, ou pral jwenn imaj. E m ap fè ou konnen, sou 958 milyon dola ekspòtasyon Repiblik Dominikèn voye bay peyi Dayiti, nan lane 2021 an la, gen 30 pwen 5 pousan ki pase nan Wanament ki reprezante yon total de 292 milyon de dola, dapre ekonomist Etzer Emile ki reyaji sou desizyon Wanament la. Donk medam matmwazèl e mesye, ou imajine w tout fontyè ta fèmen pou 3 semèn sèlman? Ala yon lavi sa papa! Genyen minis kilti ansanm avèk minis lajistis pou ti bout tan an, Emmelie Prophète, Li deklare, O wi, gouvèneman Ariel la ap travay anpil anpil nan lide pou yo kapab jwenn dosye moun peyi Lèzetazini ansanm avèk peyi Kanada pran sanksyon kont yo akòz yo ap finanse gang, yo nan trafik dwòg ak blanchi lajan. Ala kote moun yo odasye papa! Antouka, ou pral jwenn detay. Medam, matmwazèl, mèsi mèsye, nouvèl ki arive lakay, ebyen eh gen yon gwoup ayisyen ki ranmase pakèt yo, ki ranmase rad yo, ki pran ti lajan yo, yo di yo pap rete an Repiblik Dominikèn ankò. Lè yo rive sou fontyè pou yo travèse pou yo rantre lakay, militè dominiken pa vle ouvè barye ba yo pase. Sa kap pase konsa? Eske vwazen pa t panse nou t ap reyaji konsa? Ou pral tande deklarasyon kèk sitwayen wi, jan ti pwovèb kreyòl la di, se malpwote ki chifonnen nou, men nou sere tay bon twal. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco Zanmi Enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te, Lannwit kou lajounen, granmoun nan pa sispann babye. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pwa kongo sèch. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen, M ap pase nan yon lakou, mwen di bonjou, tout granmoun yo reponn tandike jèn moun yo pa reponn. Sa k pase? Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl e mesye, m pa kache di w, aksyon sa a fè tout moun sezi. Aksyon sa a fè moun mete de men nan tèt, aksyon sa a vibre vwazen. Aksyon sa a brase tout anndan m, santi tout plim sou do m leve, tout san m tresayi pèp ayisyen. M pa kache di w. Depi nan 22 novanm gon sitiyasyon k ap devlope nan Wanament. Moun nan Wanament ki wè fason y ap depòte konpatriyòt yo, fason y ap maltrete yo, fason y ap bat yo, fason y ap trete yo pi mal pase bèt, y ap mare yo, y ap bat yo. E defwa w ap gade kòman yo ap foure yo nan machin, epi gon lòt ka yon gwo pikèt bwa, l ap pike moun nan, donk bwa ka tonbe nan zye l, bwa ka rantre nan kò l, yo pa kè de sa, se kòm si son ekip bèt, bon, menm bèt la w pa sipoze maltrete l kon sa, m pa bezwen di w pou kretyen vivan, pou moun ki gen kapasite k ka reflechi. Donk, nou kapab wè sou rezo sosyal yo kòman yo ap bat yon sitwayen ansanm avèk yon pla manchèt po l ap bay san. Kòman yo konn ap maltrete konpatriyòt yo, ba yo kout chèn, ba yo kout bwa. Ou pa gen dwa fè yon bagay konsa, pa gen pwoblèm pou depòte moun si li legal men, ou pa ka ap bat moun nan, ou pa gen dwa sa. Ebyen frè se sè byen eme, moun nan wanament ki di kèt, fas avèk sitiyasyon sa a, nou pa ka rete bra kwaze, fò n poze yon aksyon, fò n bay yon repons. Gen enfòmasyon ki te menm fè konnen, lajan gen tan bay yon fason pou yo te kapab ouvri baryè. A a, moun wanament di krèk ti bèt, baryè sa pap ouvri. fòk yo bay gouvèneman an yon repons. Ebyen frè se sè byeneme, lè yo ap gade kòman yo ap depòte moun, kòman yo ap maltrete kretyen vivan, gon seri de timoun k ap rive nan peyi a san paran yo, e yon peyi pa gen dwa depòte yon timoun san paran l, ki sa w voye l al fè lè w depòte l san paran l? Ou pa gen dwa sa. Moun wanament ki di kèt, jan bagay la ye la a, Nou travèse anpil pou n al achte dabong. Gen anpil lajan ki soti nan peyi Dayiti ki travèse. Si ke n ap achte nan men w men, gon fason pou trete nou. Gon fason pou gade nou. Nou sou menm bout tè ansanm avè w. Se pa paske nou an difikilte pou w menm w ap pwofite de sa pou w ap bat nou, pou w ap maltrete nou. Non, sa pa sipoze fèt. Moun wanament fache, yo chèche dèlko yo pèp ayisyen, yo chèche bòs, yo chèche bòs soudi, donk se konsa yo rele moun sa yo nan peyi dayiti, men nou konnen, yo chèche bòs soudi pèp ayisyen, yo fè soude baryè a, yo soude ni chèn ni kle, tout ansanm, yo fèmen bagay konsa, pou bay yon repons. E majistra nan lòt bò a gen tan di, a a, pa okipe yo, son bann ti grangou yo ye, yo pa p ka reziste. Non, yo pa ka, sa yo pral manje, bon se nou k ap ba yo manje, pa okipe yo. Yo pa p gen kè, yo pa p ka kenbe, yo pa p ka reziste. Donk depi lè aksyon depòtasyon masiv la te deja kòmanse, Pa bò isit nou te gentan di l operasyon lòk fontyè. Si nou ka fè 3 mwa nan Pòtoprens pou n bloke peyi a, donk leve barikad yo vin mete yo sou fontyè a. Paske la son kesyon de dignite, son kesyon de respè n ap defann. Ebyen medam matmwazèl e mesye, apre moun Wanament fin bloke fontyè, o o. Gouad pral fè fòs pou wè kòman yo te kapab desoude baryè. Moun yo di, e, eh, e, eh, yo kanpe dèyè baryè a pi rèd toujou. Ebyen, eh medam, matmwazèl, se mèsyè, gade imaj sa. Donk, ki sa moun wanamèt fè? Yo pwòpte zòn nan byen pwòpte. Tande byen, ou pa pa isi. Mwen menm lèm di nou, elimine fatra. M pa kache di nou n ap bay politisyen kowonpi visye yo repons ou dwe panse se blag. Moun yo vin ansanm avèk bale, yo vin avèk pèl, yo vin avèk bourèt yo netwaye zòn nan. Lè yo fin netwaye zòn nan, yo achte penti pèp ayisyen, jan n ap gade imaj sa, yo kòmanse pentire baryè a. Tande byen wi, yo kòmanse pentire baryè a. E nan dezyèm imaj sa a, yo fin pentire baryè a. Kòman w wè l? Di m kòman w wè l? Gade non, yon senp ti bagay, yon ti penti, ha? Yon ti penti sèlman ki pase sou baryè a, ou gen tan santi yon lòt vibrasyon. Ou santi gon enèji pozitif k ap rantre sou peyi a. Alelouya gen Bondye! Alelouya gen Bondye! E medam matmwazèl se mesye nan imaj sa a Don donk genyen Jimmy Dizay ki di ke sou kont li sèlman 150 dola moun yo bezwen pou ke yo fè dizay sa nan bari a pou make byen vini Nou kapab gade l anlè epi gade nan bari a anba ou wè drapo ayisyen an E li di li prè pou ke li bay leta ayisyen yon kout men konsa nan chak fontyè E dènyèman map di l, ou pa ka imedyatman ou travèse sou teritwa dominiken an, gon lòt lè, tandiske nan peyi pa nou an, pa gen bon pakin, lapolis nan pousyè a, defwa w ap gade polis yo bouch yo blanch tankou ti moun ki pa manje depi 5 jou, nan lamizè la famin fini, sa vle di, yo nan pousyè epi bouch la blanch ankò, non! Yon vil ki kole ansanm avèk fwontyè yon lòt peyi sipoze rèd, sipoze gen inivèsite, sipoze gen gwo antrepriz, sipoze gen bank, sipoze gen wout, sipoze gen kouran 24 sou 24 paske lòt peyi a ap toujou pran sa pou l di ebyen men peyi k kole bò kote m nan gade eta l donk m ap gade sa m ka fè kòman m ka ede l men sa ne se fè pa. Bagay la pa ka rete konsa. Donk medam madmwazèl se mesye ou kapab wè penti a sèlman moun yo pase. Ou kapab santi gon enèji pozitif kap rantre sou peyi a. Donk fatra se youn nan pi gwo enmi ke nou genyen. E pa bò isit Mwen m toujou di nou pèp ayisyen batay pou nou pwòpte lakay nou anvan nou pale leta mal se vre yo pa pran responsabilite yo e nou pral fè yo pran responsabilite yo donk imedyatman ou ap pwòpte lakay ou ou ap bale anba kabann ou chak maten kòman ou pral fè gen kokorat ou pap ka gen kokorat kokorat la pap ka vini paske l ap bezwen w kach kach l ap bezwen w fatra pou l antre. Imedyatman ou fin fè manje, ou batay pou pwòpte kizin nan, ou batay pou pase mòp atè a, ou batay pou ke w lave fou a, mete l klin, tout ti kote k gen grès ou elimine. Kòman w ap fè gen ravèt lakay ou? Di m kòman w pral fè gen ravèt? Non, ou pa ka gen ravèt, ma sè. Donk, si jounen jodi a nou ka wè dirijan nou rive nan nivo fatra sa, nou kapab wè dirijan yo konpòte yo antanke parazit konsa, se paske nou chwazi viv an fatra. Se paske nou aksepte viv an fatra, se paske nou negosye fatra. Mwen traka pou lave kay te papa. Si ke ou non kay, ti moun ap plede pipi, ou pa kreye mwayen pase la kay mwen te gen ti moun piti, fòm eksplike nou. A koz zòn nan, son zòn ki fè frèt, mete ti moun dòmi atè, talè ou tande l pran vant mòde, e byen, kòman gran moun yo te kon aranje yo pèp ayisyen, sou ti kabann yo ap mete ti moun nan dòmi an, gon tapi yo mete sou matla anvan. Lè yo fin mete tapi a sou matla, gon lèn yo mete sou tapi a. Lè yo fin mete lèn nan sou tapi a, epi yo mete ti moun nan kouche epi yo ba l yon lòt bagay pou l kouvri met sou li. Donk, si ti moun sa poko gen kapasite pou l leve pipi nan nwit, Dèfwa w konn leve timoun ou di l al pipi, lè l rive w rale vaj la dòmi nan je l men pipi l pa pipi epi kou l monte kabann nan li pipi. Donk lè konsa, lè w mete lenn nan anba epi w ba l yon bagay pou l kouvri, lè l pipi, nan demen maten bonè anvan menm li jou, anvan solèy parèt, ou ranmase tout bagay pipi sa w gen tan sekwe l pou lè yo aye ou a k ap pipi nan kabann epi w ap leve sèt uitè sa pa fèt, ou souke l pou ke w al fè twalèt li. Ou gentan mete ti dlo chofe ansanm avèk fèy zorèy si w konn se timoun. M pa ranwoun, ou pa t konn sa. Donk, ou gentan mete ti dlo cho ansanm avèk fèy zorèy si pase gen yon jan timoun nan pipi sou li, pise a santi fò. Ou achte ti savon damann pou fè twalèt timoun nan. E lè w fin fè twalèt ou mete ti poud pou li, ti poud anba kou, epi ou mete rad sou li, ou mete ti slip, ou mete ti kilòt, ou mete ti rad sou timoun nan. Epi kounya la a, bagay sa yo timoun nan te pipi ladan yo a, rapidman, ou chèche yon moso savon, ou fwote yo depi byen bonè, epi ou tann yo. Si ke yo pa gen tan sèch, ou konnen gon lòt ki te lave k derechanj, w ap remete sou kabann nan. Tout sa yo w ap fè, pandan w ap, pandan timoun nan poko rive nan moman pou ke li gen kontwòl tèt li pou l leve pou l al pipi. Se pou evite pinèz wi. Se pouw evite pinèz se ou wi k kale pinèz la Pinèz la pa vini konsa konsa non Se nan neglijans wi ki fè kay la plen pinèz nan menw Se nan neglijans wi ki fè kay la chaje ansanm avèk ravèt Se nan neglijans wi ki fè kay la plen fatra ou gade ou wè rat ap flannen sou ou konsa. Donk nan kafou nou rive la pèp ayisyen fòk ke nou pran responsabilite nou pou n elimine ravèt, pou n elimine parazit, pou n elimine pinèz sa yo ki nan peyi a. Yon senp ti travay w ap gade kòman lespri moun yo gen tan chanje, kòman mesaj la, kòman l fè enpak sou rezo sosyal yo. E dènye kouk pou touye koukou a pèp ayisyen, apre travay sa wap gade kòman ayisyen yo ap monte drapo yo avèk fyète. Avèk fyète, gade nou yo santi yo fò, yo ap ise drapo a monte paske kote, kote baryè a te a te gen yon vye drapo ize. E nan konstitisyon an, li di konsa yon drapo pa sipoze rete ize, non. Sa son move siy, sa son malediksyon pou peyi a. E de fwa ou konn ap gade nan kèk enstitisyon nan peyi Dayiti, drapo yo chire. Non! Donk, moun yo retire ansyen drapo ize a, yo mete l de kote, epi yo vin avèk yon gwo drapo tou nèf, yo ise l monte. M pa kache di w, sa a pa ka pa fè enpak sou vwazen. Vwazen ap di mezanmi sa k ap pase konsa? Atò, depòte m t ap depòte moun yo se te pou ba yo yon leson, fè yo konprann piga yo vin lakay mwen, apa moun yo rapidman yo bloke m, yo di sa k te lakay mwen pa p ka pase ke m ret manje yo? Apa moun yo di yo prefere manje, yo prefere bwè dlo sèl pou yo reziste olye koz yo chwazi trennen anba malgre m ap elimine frè yo, malgre gen pil ki nan peyi m? Medam, matmwazèl e mesye konprann byen. respè pa vann nan mache, se ou k pou w travay pou w genyen l. Donk, ou kapab wè yon gwoup moun ki pran inisyativ la, yon gwoup moun ki di n ap bloke zòn sa a, piske nou pran twòp imilyasyon, frè nou yo yo maltrete yo twòp, fò n bay yon repons. E se jis aprè de semèn wi, minis afè etranjè a te resi don mo, men se pase l pase sou dosye a wi. Donk, aksyon sa ki poze, imajine w se te dirijan yo ki te di, n ap bloke tout. Se te dirijan nou yo ki te pran yon desizyon fèm ki enpak sa t ap genyen. Malerezman, nou gon bann otorite kowonpi, yon bann otorite visye, yon bann otorite apatrid, nou gon elit politik apatrid, pèp ayisyen, kowonpi, olye pou yo konstwi lakay, yo prefere al envesti an Repiblik Dominikèn. E lè kò gen grenn zanno w ka yon fèv, lè ke yo ap maltrete frè w la, ou pa ka pote boure, ou pa ka poze aksyon, ou pa ka di w ap pran desizyon bon gen byen, w ap toujou pè pou pèdi byen an, w ap aprann konstwi lakay. E se youn nan rezon pèp ayisyen, dosye petisyon an, ha ha, nou pa p bliye sa. Petisyon an pèp ayisyen, se pou fè dirijan yo, se pou fè otorite yo aprann pran responsabilite yo. Ou pap konstwi nan peyi dayiti, men men gwosè bilding ou an repiblik dominikèn. Anhan, non. Ou pa ka nan peyi a, ou ap vòlè lajan peyi a epi ou pral konstwi nan lòt peyi. Ou ka al konstwi nan lòt peyi. Se lajan ou fè sa ou redi di pou fè. Men ou pa ka nan leta pou ap vòlè, pou ap kraze tèt kès leta, lè ke gon lajan ki debloke pou fon travay nan peyi a, ou fè chimè kwochi ansanm avèl, epi ou pral pranl pou al envesti lòt kote, non. Bagay la pap ka fèt konsa. Ou pa ka otorite nan peyi a pou w pa ak madanm ou ak pitit ou. Kote w pral pase pou garanti m sekirite sa si w pa prè pou bay madanm ou ak pitit ou l? Kote w pral pase pou ke ou ban m meyè edikasyon sa si madanm ou a pitit ou pa nan peyi a? Kote w pral pase pou ban m bon jan inivèsite si pitit ou pap etidye ladan? Kòman w fè responsab inivèsitè nan peyi dayiti epi pitit wap etidye a letranje? Ki mòd, hein, ki mòd de edikasyon, ki mòd de kou wap bay timoun yo ki nan inivèsite a? Ki mòd de pwofesè ki genyen? E medam, matmwazèl e mesye map raple m, mwen te genyen yon kouzin mwen ki te lekòl nan yon gran lekòl, men m pap site non lekòl la. Men, jan ke m toujou di l pa bor isit, mwen menm mwen m fè tout klas mwen nèt nan leta. O wi, de premye ane a sizyèm ane, de sizyèm ane a la filo, se lekol leta. Se youn nan rezon pèp ayisyen ki fè mwen kanpe la pou m defann peyi m. Paske, lè ke w pase nan lekol leta, Ou pa ka jwenn pwofesè. Gen anpil paran ki pap gen lajan pou ke yo mete pitit yo nan lekòl prive. Donk nou menm ki pase, se pou nou redi zòrèy otorite yo pou fè yo pran responsabilite yo. Leta pa ka gen lekòl nan yon peyi epi se li k pi mal. Edikasyon leta pa ka pi mal. Se li k toujou nan pwoblèm, yo pa ka jwenn pwofesè, pa gen ban, pa gen okenn estrikti. Non! Ou pa ka Leta ou gen poumon peyi a nan men w, epi lekòl ou pa ka fonksyone nan nòmal. Non! Fòk sitirans sa fini. Kòman w fè direktè lekòl Leta epi pitit ou nan prive? Reponn mwen kesyon sa a! Reponn mwen kesyon sa a! Epi wap gade yo byen serye kap di wi fòk lekòl ouvè, fòk lekòl ouvè. Yo pap janm vle pou lekòl ouvè vre ki kote mon pitit yo gentan al lekòl? Mon pitit yo gentan al lekòl? Pèp ayisyen kale je w tande pèp ayisyen. Pèp ayisyen gade si se dlo w pa genyen leve maten al lave je w nan fèy bannann pou w wè byen. Retire lasi, retire kaka nan je w. Pase yo pase nou nan betiz twòp. Fòn bay mesye yo yon leson. E travay sa nou pral fè la, e petisyon sa ki pral fèt la fòm fè ou konnen, lap bon pou tout moun. Menm moun ou wè kap vòlè nan peyi a lap bon pou yo tou. Yo ka pa konn sa lap bon pou yo tou. Lap bon pou yo. Pase men nan zye ou, ouvri zye ou, ou nèk pa kap vòlè lajan peyi a tout la sent jounen, epi lal mèt e fanmi lon lòt kote. Epi l tout jounen lap pale ou de sekirite, ki kote l pral pase pou bon sekirite sa a. Li pi renmen w? Hum? Madanm nan pitit li pa la tout jounen lap di w pèp grangou. Kòman, kòman w konnen pèp grangou? Kisa w konn nan grangou pèp? Kisa w konnen nan grangou pèp lè ke w pa gen okenn responsablite, kisa w konnen nan grangou pèp? Kisa w konnen pou w fè lè ke lakay la pa gen anyen, se 2 grenn pòm de tè ki genyen? Se sèl sa ki gen men lè kò fin bouyi pòmdetè sa, pòmdetè a on ti jan sèk pèp ayisyen lè konsa ki sa w fè, gon w jan ou koupe pòmdetè a epi gon ti gout lwil ou lage lwil la w kite lwil la cho ou woule pòmdetè a ladan w gresel epi w mete l nan bòl la w bay timoun. Non, dirijan yo pa konn sa. Paske se sèlman bwote lajan voye l ale epi yo chak rete nan yon chanm otèl nan peyi Dayiti e se kòmsi se yon gwoup moun ki fè pati de yon òganizasyon ki vin boulon kòb, imedyatman pwojè a fini yo ranmase pakèt yo, yo al lakay yo. Se konsa dirijan yo viv. Yo chèf, yo chak rete nan yon chanm otèl, donk jounen jodi a menm yon chanm otèl ou pa ka jwenn nan peyi Dayiti. Ou pa ka jwenn bagay konsa non. Donk chak rete nan yon chanm otèl. Yo ap ranmase lajan, madanm yo ak pitit yo pa la, yo ap okipe yo aletranje, epi yo ap konstwi an Repiblik Dominikèn. Èske w konprann konplo a? Èske w konprann konplo a, pèp ayisyen? Operasyon depòte madanm, pitit, otorite kowonpi! Yo pa ka alèz tandiske nou menm pou nou pa alèz. Fòk peyi a bon pou nou tout. Donk, nou kapab wè pèp ayisyen, yon senp aksyon. Kòman l gen tan chanje brenn moun yo. Kòman l gen tan fè enpak sou tout moun. Lapwòpte se bèl bagay. An nou pwòpte lespri nou. An nou benyen. An nou pwòpte lakay. An n chase fatra. An n elimine pinèz politik sa yo. An nou elimine ravèt politik sa yo. An n elimine rat do kale politik sa yo. paske a chak fwa yo fin pase sou 3 pat yo sal yo monte sou nou yo vin sal nou ankò apre sa se yo menm ki vini kap vin di w anmwey yo gen solisyon pou kriz ki kote w konn wè bagay konsa ki kote w konn wè moun ki nan kòripsyon epi l vin avèk solisyon kont kòripsyon ankò donk li vin ak sa kap bon pou li a oubyen solisyon kont kòripsyon pèp ayisyen kale je w donk moun wanament felisitasyon. Bon travay, kenbe la, e operasyon lòk fwontye ap kontinye, se pa sèlman nan wanament. Elias Pina sipoze frape. Moun nan plato santral, m pa tande nou. Jimani menm kout bwa a. Moun gantye, moun fonparizyen, m pa tande nou. Pè Denal menm kout bwa, moun ansapit fè m tande nou. Piske nan kafou nou rive la a, fò n pran desten nou an men. Wi, fòk ke nou pran desten nou nan men. Wi, fòk ke nou travay, fò nou pran responsabilite nou. Imedyatman nou pran responsabilite pa nou an pou n elimine ravèt yon seri de politisyen n ap touye tè n yo. Yon seri de ti parazit, yon seri de viris ki t ap bezwen rantre sou nou, yon seri de kokorat, yon seri de parazit ki bezwen viv sou nou, gon seri de otorite moun nou wè n ap rele entelektyèl ki nan politik depi 1900 jamè, se parazit yo ye. Se parazit yo ye imedyatman ou lave tèt ou kote pou w ap ka vin chita non monchè. Jounen jodi a, pen chèch sa n ap manje a, fòk nou jwenn sòs, fòk nou jwenn ji. Fò n viv alèz. nan prop peyi nou fòn elimine karang politik sa yo fòn elimine kokorat politik sa yo fòn elimine esèk politik sa yo fòk ke nou bayo yon leson hum fòn nou koresponn ansanm ak yo fòn nou di yo peyi a pa byen manman yo ak papa yo li se byen tout ayisyen e tout ayisyen sipoze viv e si ke ou pran yon job nan leta sou pa gen kapasite pa pran l sou pa ka travay pa pran l sou pè pa pran l paske m pa ka konprann yon nonm li jij nan peyi dayiti kou yo metel son dosye anmweyy viza woyy fanmi m wouyy chen lakay la anmweyy menas poukisa w te jij sak fè w te jij. Ki sa k fè w te jij? Kiyès ki te voye w al etidye dwa? Sa k te mete w nan ekòl majistrati? Yo ba w yon dosye, yo gen tan rele anmwey fanmi w. Bon se reprezantan lajistis epi w ap kouri pou menas. Ke moun k ap menase w la w mare l. Se swa youn oubyen. Ke moun k ap menase w la w chache mare l. E jij ou yo pa ka nan plenyen. Ki istwa sa a? Donk pèp ayisyen fòk jan de sitirans sa yo fini nan peyi dayiti pou an fè tout moun pran responsabilite yo, ou se dirijan madanm ou a pitit ou ap ret la anba pye w. Ou di wap batay pou sekirite, ebyen pwouve m ke w ka sekirize fanmi w. Pwouve m ke w ka sekirize kominote w la. Pwouve m ke ou kapab fè pitit, mete pitit ou lekòl nan peyi dayiti. E si w pa vle petisyon an, gade non, mande pou otorite nan peyi Kanada, Lèzetazini, Lafrans, Repiblik Dominikèn depòte yo desann nan peyi Dayiti. Piske nou konnen fanmi se baz tout sosyete, ebyen dat mari w di l ap travay pou Ayiti, vin kanpe bò kote l. Dat papa w di w l ap travay pou Ayiti, vin kanpe bò kote l. Dat madanm w di l ap travay pou Ayiti, ebyen moman rive vin kanpe bò kote l piske nou gon peyi pou n sove. ou pa ka ret deyò mariw ap ranmase lajan mouchew ap ranmase lajan voye ale epi kounya la wap rele anmweyy ayiti cheri mariw ap travay nan politik non fòk nou la si bato wap koule lap koule ansanm avèk nou tout si pou nou sove fòk nou tout sove medam matmwazèl se mesye ebyen ensolit nou pou jounen jodi a jan wap gade imaj sa ayayay gen bondye wè fanm aah lè yo di w fanm se poto mitan pèp ayisyen se pa blag non. Se pa blag, se pa ti koze piti ditou. Gade, ou wè si manman pa plen ti bokit sa mete sou tèt li? Si manman pa aksepte ba li dlo a, si l refize plen bokit la, rapidman ap gen yon reyinyon an ijans nan konsèy sekirite loni an. Rapidman, pèp ayisyen. M di w rapidman yo ap genyen, ap genyen yon reyinyon an ijans nan konsèy sekirite loni an. Donk, nan imaj sa pèp ayisyen gon lòt, gon gwo mesaj ki kache dèyè l. Ou ap wè, ti moun nan ki leve l jwenn paran l ap travay, l ap tou pran ling nan tou. Donk, jounen jodi a, peyi a ki gangsterize, si ke jèn yo pa t leve, yo te jwenn otorite yo te pa t vole konsa, yo pa t ap vole non. Otorite yo se pa t yon bann gang, yo pa t ap nan gang non. Otorite yo se pa yon pakèt kowonpi, yo pa tap kowonpi nan eta sa non. Non, bagay la senp, ou kapab wè ki efè manman fè sou timoun nan, akoz manman ap pote li menm tou fòl pote paske l wè se sa manman ap fè. De menm tou, si ke jèn nan te leve l te wè ke dirijan yo se travay yo tap travay, yo tap travay tou. Men ou kapab wè, sa mesye yo fè plis nan peyi a, se gang ebyen sa w plante se li ou rekòlte. Ou pa ka tout jounen wap ranmase zam wap simen tout kote wap kreye gwoup gang epi kounya la wap vin pale m de sekirite non. Se de ensekirite pou pale mon frè. Ou pa kab vin pale ensekirite. Bon se gang ou tout jounen wap mache kreye ou nan trafik dwòg ou nan blanchi lajan epi wap vin pale m de sekirite non gen de mo k pa pou ou. Gen de mo k pa pou ou. Ou pa ka yon pwostitye politik epi w san kran. Fò w gen kran gason. Fòk ke w gen kran! O o! Bon, tout jounen w ap mache, simen zam tout kote, gade nou gang ap monte epi w ap vin pale m de sekirite. Non, jou mou pa donnen kalbas, fòk w konn kisa w ap fè e kisa w pral rekòlte tou. Ou pa kab simen zam epi w ap vin pale de sekirite. Ki kote koze sa soti la? Medam, matmwazèl, se mesye nan sa ki gen a wè ansanm avèk dosye lajistis nan peyi Dayiti, o wi, madam Emmelie Prophète. Ayayay la petite prophetesse humm ala traka papa aaww pèp ayisyen humm. Minis jistis la pou ti bout tan ansanm avèk minis kilti oubyen m te ka di m kapab di jis kilti si m ap mikse 2 ansanm ti konprann anonse Gouvèneman Ariel Henry an ap travay anpil anpil nan lide pou l kapab jwenn yon pou l kapab jwenn dosye moun peyi Kanada ansanm avèk Lèzetazini e akize yo pran anpil sanksyon kont yo akoz yo ap finanse gang nan peyi Dayiti, yo ap blanchi lajan e non sèlman sa tou yo nan trafik dwòg. Donk, gouvènman di li ap travay san kanpe la pou jwenn dokiman, pou jwenn dosye moun sa yo. Ala kote gade vòlè mesye se peyi sa. Ala peyi gade chat de pye mesye se peyi sa. Ala kote moun yo odasye papa. Talè Emily, non non non non poz ou. Sa vle di la nap tann dokiman Kanada pou pou Bertho Dorcé. Nap tann dokiman Canada pou Ariel Henry, non l site nan touye prezidan Jovenel Moïse. Pou Rika Pierre, alye Vitelhomme ki te nan Fantom 509. Non, nap tann dokiman Enol Joseph nan jou pase yo ki te ap voye lajan bay Babekyou pou debloke gaz antanke minis defans. Nap tann dokiman. Non moun yo genlè panse nou egare nou sou non monchè E je nou k pa lave paske pa gen dlo ou konprann men men nou gen lespri non nou wè kanmenm Hum nou wè kanmenm Atò n ap tann dokiman Kanada pou Litz Quitel ki nan kidnapin Ha ha ala kote moun yo odasye papa moun ki gen dan pa ka mòde mazora. Hee! M renmen wè dirijan m yo nèt pèp ayisyen. Dèfwa lè yo ap pale yo fè kòm si yo youn pa konn lòt. Tandiske m konnen se rat konnen chat konnen barik mayi a rete la. Ata w gen de bagay k ap di yo pa konnen, yo youn konnen. Bon yo te nan kay la ansanm, yo te fè l ansanm. Epi kounya la ou tande youn ap chèche dokiman sou lòt. Ki kote ki bon? Ki kote ki bò? A la traka pou lave kay te wi nan peyi sa. Ki kote ki bò? Ou ap chache dokiman wi, prèv la jistis. Ki la jistis? Ki travay? Bon la jistis a travay konsa epi poko pran Ariel? Li poko pran Ariel dat sa? Non, silvouplè bon mwen ti chans, pa fè wont sèvi kòlè. Fè ti kòb nou, fè ti kòb nou an atandan petisyon an fèt pase, sitirans lan pral fini. Ok? sitirans lan pral fini ok se sòt ki bay enbesil pa pran kabrit gade je mèt kay anvan l antre sitirans lan pral fini men sèt kesyon de blofe moun wi lajistis ki lajistis ki bay travay la bon lajistis poko konnen si lis non l p ap soti nan lis eeyy I love my country donk medam matmwazèl e mesye aktyèlman la gen anpil jij ki pa chwazi pwononse sou dosye a e paske yo poko fin si ke non yo p ap soti nan lis la. a yo konnen sa yo fè tou. Yo konn ki kòman ka kantite fèy yo kase kouvri sa. Yo konn ki kantite kòripsyon yo fè. Yo konn ki kantite kay yo vòlè pou dyaspora. Yo konn ki kantite krim yo fè. Yo pap antre fon nan dosye a. E m te menm wè Youri fon twit wi lè banm kamarad ou pran dife mete paw la la tranp jodi a wap rejwi patati pa e mwen k te voye nou nan gang non eksplike eske se mwen k te di n antre nan gang e mwen k te voye nou nan dwòg. Non eksplike m paske nou fè tout tan sa nan politik nan peyi dayiti, si nou tap fon travay serye se pa akizasyon, se pa dosye sa k tap vin sou nou, se pa sanksyon sa yo tap pran kont nou, yo te kapab pran sanksyon kont ou akoz wap travay wap defann teritwa w menm jan ansanm avèk poutin. Si yo pran sanksyon konsa pa gen pwoblèm paske wap defann teritwa w la, men sanksyon yo pran kont ou se paske wap destabilize pwòp peyi w wi, ou nan gang ou nan tout sak pa sa wi. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Medam matmwazèl se mesye byenvini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete gade imaj sa wi ou wè imaj la sa fè lontan wi nou pa wè yon ti imaj konsa nèg yo fin nan peyi a pèp ayisyen nan jou pase yo lè w gen grann ou kap vann nan mache anba lavil pa bosal ki sòt nan mòn ansanm avèk pil pwovizyon kay vann, s on plezi pou w desann Kwabosal pou w pase kote granmoun nan pou l ba w yon san goud, pou l ba w yon san senkann goud. Epi w pase w al pran yon akoupi m chaje oubyen w wè pye m, yon anba dra, sa vle di kote w ap manje a epi yo pase yo wè pye w men yo pa wè tèt ou. Se pou yo wè pye w ok, sa yo ka di. E lè ke ou fin manje ti diri a, diri a tèlman gou m pa konn ak ki dlo, ki pwa, men li gou. Men diri a gou, diri a trè bon, diri a lejè pèp ayisyen. M pa konn di sa. E lè ou fin manje ti diri a, gon, gon, gon ji grenadya ou gen pou pran. M pa konn si dlo a trete non. Vin bwè ji. Eeyy! Konprann? Lè ke w fin bwè ji a pèp ayisyen kounye a la pou pase nan mabi, ou pran mabi. E apre sa kounye a la ou pral sou pay pou al chèche rad. Lè w fin ranmase rad la sak pou w gòt ou gen bòs tayèk pou ranje rad la e pou retounen lakay. Nèg yo detui peyi a, yo detui ti machann, yo detui sitwayen, yo redui, yo maltrete, yo lage yo nan povrete ekstrèm wi. Epi tout jounen w tande yo ap batay pou peyi, yo ap batay pou pèp. Gen anpil moun ki leve pitit yo, pitit yo nan inivèsite, se kwa bosal wi pèp ayisyen. Bon lè mache pa ka fonksyone, kisa w voye yo al fè leta? Kisa w voye yo al fè dirijan jis pou kapab fè kòb pa w la? Ou ame jenn gason, yo ap tire moun, fè moun pè. Moun ki ta batay pou fè efò, olye yo pouse yo pou yo avanse, kreye kondisyon, gade nou pwoteje yo, striktire sa yo ap fè, se rale w rale yo desann ou elimine yo plis toujou. anpil moun la pèp ayisyen lè yo wè yo pa kapab ale kwabosal m pa kache di ou e kè yo kenbe son wòch wi yo leve mete sou fyèl yo paske yo santi kè yo ap rache se la yo fè degouden pou yo manje wi se la k pèmèt pitit yo manje bon lè yo pa jwenn kote pou yo pase pou yo al kwabosal ki sa w di yo fè ak fanmi an Ki sa w di yo fè ansanm avèk timoun yo? Kòman yo pral fè voye yo lekòl? Donk pèp ayisyen petisyon an se pou siyen l pou mande depòte madanm pitit otorite kòwonpi paske si yo te gen fanmi jounen jodi a mache kwabosal pa ta ka pa fonksyone paske gen anpil moun se la a yo fè ti kòb wi. Se nan soti nan depatman sa a pase al nan lòt depatman achte ti bwa lè yo vini pou yo fè degode sou li wi. Se sa yo fè kòm biznis pou yo viv. Se ladan l yo peye kay wi. Se ladan yo pran swen tèt yo, yo reponn ansanm avèk bezwen fanmi yo wi. Donk lè w pran w pakèt loray kale, ou lage l nan tèt yon peyi, ki sa? Yo pa kè de fanmi, yo pa kè de timoun yo. Se pou al chèche pitit yo, se pou al chèche madanm yo, se pou al chèche mari yo, kote yo al sere yo, trennen yo, vin mete yo la tou pou yo konprann doulè a. pou yo aprann pran responsabilite yo. Frè se sè byen eme, hum, jan ke m te anonse ou, o o, militè dominiken pa vle ayisyen pase, m pa konn sa k pase, eske yon sèl jou a lanmou an gen tan, yon sèl ti tan lanmou an gen tan. Yon gwoup ayisyen, bon m pa kwè yo gen dokiman, pase yo vle rantre lakay, yo vle tounen pi. Ayy les Etats-Unis an wo, Ayiti an ba, Repiblik Dominikèn nan mitan, lajan ap pèdi, gaspiyay, machandiz pa ka vann, pa gen moun k ap konsome, tout ret nan moun, degaje w manje yo. Manje yo mon frè, manje yo. Ayy lè ti moun mande bonbon cho se nan pla mè, manje yo garçon. Pèp Ayisyen byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Matant sò Anne wi, mant sò Anne vrè se sa byen eme, ebyen tèt li brezil epi ti drapo ajantin li nan menl, gade non li pa konn anyen lap chofe tou de, bwavo an sa se, fanatik yo silvouplè men konsèy matant sò Anne voye pou nou. moun sa m di la se nou tout ansanm e se toujou la amerik ok si youn ta pèdi soutni lòt la epi koup la ap vini an amerik se ap yon gran lonè konprann pa gen rezon pou nou batay nan legliz lan ankò wi matant vin pase mesaj sa an nou swiv kòman adorasyon an te ye nan legliz la pandan matant mwen avèk mouchwa brezilye epi Alon matant Jeanne sa papa humm I love you so much humm I love you people antouka janm toujou renmen dil Haïti dictature c'est la pelle des antilles Haïti démocratie c'est la république des coquins sèl vòlè yo kap rete ki vivra verra ki mourra kakara nap fè pas avwadlamerik pwès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo randevou kase nan yon ti tan ki pa twò long. Mwen zou merci paske w tap swiv avèk atansyon merci pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan lòt video o revwa a la prochèn bizou bizou an.